Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nap salye tout moun ki vini avèk de kòmantè ki pa fin trò dakò ak yon seri de pawòl kap di sou chanèl la moun ki pa fin trò renmen refleksyon moun ki pa renmen analiz paske bagay la se konsa donk m salye nou m renmen nou m wè kòmantè yo epi ben sa va ale men eee li pa yon regrè pwofon non Menm on ti jan regrèt ke kòmsi Ayiti plase nan blòk sa. Mwen regrèt ke kòmsi o final m pa t on Malyen. Ou konprann pou ki sa m di sa? Se paske mwen wè moun sa yo malgre y ap soufri yo gen pwoblèm men ekoute yo pran desten yo an men. Mali mete Lafrans deyò lakay li. e li ap kowopere avèk Larisi. Tou sa se yon kestyon de pèpl. Se yon kestyon de ideyoloji. Nou konprann sa m di nou an wi? Tou sa se yon kestyon de pèpl, se yon kestyon dideyoloji. Sa vle di, nou gon peyi, nou renmenn, n ap batay pou li. M pa ka konprann kòman yon seri de moun ki petèt nan dyaspora, Chak jou yo nan nostalji e anpil ki nan peyi Dayiti yo gen pwoblèm epi kòmsi yo pa dakò ak yon reyalite. Kisa reyalite a ye jounen jodi a? Gang pran peyi a, Leta fè yon sèl ak gang epi pou ba nou pwoblèm. Eske nou konprann sa m di nou an? Epi kounye a la, si Leta bay gang peyi a, Sa pa vle di ke lapolis pa ka arete yon moun. Konprann byen sa map di nou an wi. Se pa paske peyi a tonbe nan men gang, pou si lapolis li tande yap rele anmwe dè yon vòlè, pou l tire l. Alò dè yon moun ki ta vòlè, wap kenbe l. Ou konprann? Si nèg la gen yon zam nan men l lap kouri, ou kapab tire l. Men si w pa wè zam nan men l, wap fè yon jan pou kenbe l kanmenm. Men kòm son peyi kòmsi yo pyetine la lwa, la lwa li tòdu e detoune de finalite li, tout bagay a lanvè. Mwen m fòm di nou bagay. M vle di nou yon bagay klè. Eee m pa vle jounen jodi a la kòmsi pou chanèl sa poul son chanèl ki gen museau nan bouch li. Konprann byen. M pa vle gen museau nan bouch mwen. Ariel Henry fè yon bagay ki byen, m ap di Ariel fè yon kout byen. Lè sa a, nou pral oblije di se sousou Ariel? Non. Paske chak jou m ap pale mal de Ariel. Je n'ai pas compris. Poukisa? On nèg ki ap fè byen, konprann byen wi, nèg la ap fè byen chak jou lap ede nou, lap batay kont bandi. Men si m kapab fè yon kòmantè sou li tou pa rapò ak yon aksyon ke li te poze ki pa bon, an son pwoblèm? M ap pale de Muscadin wi, kòm si m wè depi on moun pale de Muscadin moun nan te gentan bandi. Kounya la sa pou nou fè? Kòm nou konnen tout bandi yo Ou pa konprann? Kounye a e mete m nan lis bandi yo tou. Ou pa konprann? Kòmsi m wè nou, nou yon ti jan twò sadik. Men e pa sadik nou sadik vre non nou lach. Nou lach. Nou tèlman lach, men Izo anba a la nou pa janm ka pale avè l. Epi kòmsi se 2 moun k ap fè yon seri de kòmantè. Kou yo di Izo se vòlè, kidnapè, move je, bay peyi a yon chans. Wi, w ap pale byen. Ou pa konprann non. Men, si pa egzanp Muscadin. Nan sa lap fè a tou li fon flay non pa pale de sa han tèt chaje nou mèt kontinye fè vye kòmantè e nou mèt di ke mwen menm map pèdi kredibilite m paske tande yon jounalist li pa la pou l plè a pèsòn je swi pa la pou plè a kikonk nou tande bon banm pase nan koze serye pou m kapab ba nou enfòmasyon enfòmasyon nou genyen nan men nou la nou dispoze pou ou se ke Alò fò m di nou byen gen yon koze ki t ap pale la a ki di polisye yo, yo entèdi pou yo ale nan pwogram Biden nan. Non, se pa vre paske gouvèneman ayisyen an, ebyen li pa t antreprann ankenn demach pa bò kote gouvènman ameriken an pou anpeche polisye ayisyen yo ki yo menm chwazi kite peyi a nan kad pwogram imanitaryan pawòl la se yon demanti fòmèl otorite yo yo menm yo pote ministè jistis ak sekirite piblik enfòme gran piblik lan ke kontrèman ak enfòmasyon k ap veyikile pa bò kote sèten medya anliy pa gen okenn demand ki fèt oprè de gouvèneman ameriken an pa gouvèneman ayisyen an ki vize anpeche polisye ki chwazi kite peyi a nan kad pwogram imanitaryan pawòl la. Fò m di nou nan yon nòt ministè jistis ak sekirite piblik li envite laprès pou verifye kant se nesesè enfòmasyon pa bò kote ministè kilti ak kominikasyon epi direksyon jeneral kominikasyon. Tande byen wi, fòk nou souliyen ke plizyè dizèn polisye deja kite peyi a nan kad pwogram sila. M t ap gade foto yon dam ki li menm k ap kite peyi a. Dam sa a, franchman foto sa make m anpil paske s on dam ki byen kanpe, li anfòm e lè l avèk zam li nan men l, waw! Se de moun konsa k ap kite peyi a. Moun sa yo ap kite peyi a akòz gang. Nou tande? Moun sa yo ap kite peyi Dayiti akòz gang. Paske gang ap touye moun maten, midi e swa. Gang yo anpeche moun yo viv. Pa gen yon kote yon moun ye la nan Pòtoprens, m ta kapab di pou gang Pap detwi w. On bon maten ou tande la, oh Vitelòm ap sakaje tèl kote. On bon maten ou leve ou tande se nèg 400 mawozo kap frape. On bon maten ou leve ou tande se Kanaran kap frape. On bon maten ou leve ou tande se Titanyen kap frape. On bon maten ou tande anba lavil nèg krache dife, nèg sou Belè, nèg vilaj. Sa vle di, bagay yo vrèman rèd. Akote de kidnaping, lòt ekzaksyon nèg yo ap komèt, men konfli antre zòn rival yo, sa se youn nan bagay m ta kapab di ki lakòz anpil moun nan pwoblèm. Fò m di nou byen ke M kwè m poste video sa deja men ekoute on va la regarder à nouveau pou m di nou ke e m ap remèsye yon moun ki nan entènasyonal la ki te voye ti kichòy e kichòy sa rive jwenn kèk nan yo men anpil te pwofite pou pran lapawòl pou di ekoute yo ta bezwen pou leta li menm li fè plis paske se leta ki mye plase pou kapab ede moun sa yo. An nou swiv. Bon, mwen di yo mèsi anpil. Pou m di Bondye mèsi an premye, mwen di yo mèsi tou. Paske mwen lage nan lari a avèk 3 timoun nan men m. Kay mwen brile, mwen pa sove anyen. Men avèk ti pitit sa toujou se li menm ki plis pwoblèm mwen paske s on endikape l ye, li pa mache. Li te gen 2 chèz a woulèt tou lè 2 boule. Ke m pa sove anyen, tout kanpon, bagay, inifòm li tout boule. Men se kote papa l? Papa l pa la. Men si tout fwa gè sa li menm li ta kanpe, eske nou menm nou konte retounen kote nou te ye a? Nan kay nou? M pa fin di wi paske m pa konn kòman mouvman ka, kòman mouvman ap ye. Paske se yon bagay k ap mache ou pa konn ki bò l ap rive. Nan zye pa m mwen menm se sa m wè. Si tout fwa li bon. Si m ta jwenn yon monnen, m ta pral chache yon ti kay nan zòn nan, men si li pa bon tou, m ap oblije voye kò m, m ap oblije voye kò m pou m viv. M ta di otorite konsène yo, paske mwen se yon viktim, mwen lage nan lari avèk 3 timoun, plis yon kokobe nan men m, se sa ki plis pwoblèm mwen, de tout fason, nan fason ke yo ta ede m nan, m ta di yo mèsi. Nimewo telefòn? Nimewo telefòn se 48 64 66 81. Mpa gen pwoblèm m pase deyò m ye se nan bwa m ap dòmi nan lari. Men aki kòman ou resevwa nouvèl sa lè gen bon samariten ki deside ede ou? Li mèsi anpil paske m pa gen. Nou panse si lè gè a kanpe nou kapab retounen lakay nou oubyen? Santiman resevwa sa jodi a piske depi gè la ou te refijye ou la, pakont gen kèk bon samariten ki panse ak ou. Di nou non. Bon, m ap remèsye l an premyèman paske l ap panse avèk nou. Se yon bon moun. Paske pou mizè ke nap andire sou plas sa la, li panse avè nou, nou dil mèsi, Bondye ap lavi nou konpranse nan men Bondye, nou dil mèsi anpil anpil anpil, dil pa dekouraje kontinye ede ede nou, panse avè nou. Men depi apre gè a, se kòman nou menm nap viv pa bò isit? A, bon, nap viv nan sitiyasyon, bon, menm mwen m paka konprann li paske ke se fredi, timoun ap kriye grangou, tout moun, moun paka manje, moun paka bwè, ou konprann, nou ka parèt la. Pa egzanp, ou ka jwenn yon moun nan al fè w kado 50 goud. 50 goud sa ou pataje l avèk tout moun. Ou fè yon diri blanch, chak moun pran yon kiyè. Ou konprann? Devan antre nou. Men bagay yo pa bon pou nou la ditou, ditou, ditou, ditou. Otorite yo poko janm prezante pa bò isit? Non, non. Nou pa jwenn oken moun ki. Premye moun ki te vin la se mesye jounalis yo ki voye ti bagay pou nou. Nou di l mèsi. Men èske nou konte retounen lakay nou si gè a vin vin kanpe toutfwa? Bon, si gè a. ta kanpe. Pou mwen, m pou janm wè aksyon sa te poze a pandan l ap fè n kouri, kout bal, l ap tiye moun. M panse ke zòn sa yo pa yon zòn ke moun pral abite ankò. Se yon lòt kote ke nou ta jwenn, ou konprann, pou n al distrè nou panse ke m pa wè vi anba ankò. Pa gen vi. Yon mesaj pou otorite konsène yo avèk kèk zanmi Bon Samariten ki deside ede w jodi a. Yon mesaj ke map lanse atravè 2 nasyon an tou. Nap di otorite yo, pran responsablite nou paske nou pa gen kote pou n ale. Yon moun ki gen bòn volonte ka ede nou, ede nou paske nou pa gen kote pou n ale. Pa gen vi anba pou nou retounen. Konprann? Menm ke yo ta di yo kanpe, yo pa kanpe vre. Konprann? M ta renmen pou yo ede nou. Nou menm kap dòmi. a timoun 2 mwa atè a nou di yo panse avèk nou eseye ede nou konprann eseye ede nou si yon moun yon otorite ta vle ede nou paske m gen nimewo telefòn m ka kite l se 44 91 13 01 13 konprann moun ki gen bòn volonte ka ede m avèk timoun yo non an se kòman fenèl filizè konprann. Yon gwo salitasyon pou yo, yon mèsi tou, pase si yo pat gen bòn volonte yo pa tap fèl, epi moun ki ban mwen an tou, pou nou tout nèt an jeneral m bon gwo mèsi an jeneral pou yo pase se pon sèl moun ki kotize k fèl, m di yo mèsi epi yon anpè tou. Sak gen bonne volonté m gon nimewo téléphone map bay li yap relem sou li si yo ap banm yon bagay yo ap banm li. Bay nimewo nou moun. 31 91 54 54. Men depi apre gè sa se koman nap viv la bò isit. Jan ou wè nap viv la kote ou wè nou chita la sou plas la la men kote m domi la avèk ti moun yo depi lè sa jodi a fè nou 22 jou depi nou sou plas la la. Ou gen yon mesaj pou otorite konsène yo ki poko janm pase wè nou depi apre gè sa? Non, pa yon moun ki pase wè nou ba nou anyen. Sèl moun k ap pase, moun ki gen bon lafwa, ki gen dwa di nou men 25 goud, men san goud, nou pataje li pase nou tout ki la, nou tout nan menm pwoblèm nan, menm sitiyasyon. Mwen menm. Depi pou Depi pou le 2 M la kote m chita la M pa gen moute M pa gen desann Sèlman lè yon moun ap pase Moun ki gen bon volonte Yo pa ret la Yo ka ban mwen 100 goud M bay timoun yo manje M pa gen moute M pa gen desann Sèlman m ret la E Bondye konnen kisa y ap fè avè nou Avè otorite yo Pase nou menm anba sa nou poko ka tounen la. Selman si moun ki gen bon kè, bon lafwa, si yo fon jan pou nou, yo ka retire nou sou plas la. Men nou menm nou pa konn kote nou ka ale la non. Mon sel rad sa k sou mwen an, m lave li maten, apremidi m retounen mete l anko. Lè moun nan pase la, li di, Madam, sa w ap fè la a? Lè m menm menm, kè l touche li, li gen dwa di m konsa, Men vensenk goud, m bay timoun yo manje. Men, si se te pou mwen menm, e bò lari a m rete la, frè m. Se Bondye k ka di yon mo pou nou. Lòt dosye nou pote pou ou, gen plizyè medsen ki pa vin nan lopital Sanatoryòm akòz ensekirite ak kidnaping nan. Sa ki vini yo? Se anpil volonte yo deplwaye malgre pa gen oksijèn ak kouran pou yo kapab pran swen malad yo. Doktè rezidan yo mande konkou leta paske bagay yo vrèman grav. An nou swiv. Tout fanm ki gen pwoblèm pulmonaire ki andeyò de tuberculose nan mete yo la. Men w ka rive yo jwenn gen gason nan konn mete nan sal fanm oubyen gen fanm nan mete nan sal gason. Donk sa pral depan de si pa genyen ase li pou moun yo ospitalize. Donk se vre se sal fanm men nou ka toujou jwenn pa egzanp nou jwenn gason anndan se paske pa gen ase kabann pou nou ta pran an chaj tout moun ki gen E n ap andire bò isi a, se sitou pwoblèm oksijèn nan lopital lan. E deja se yon sant ki pran an chaj moun ki gen pwoblèm poumon. E oksijèn nan se toujou yon kaskèt chinwa li ye pou pasyan yo akoz de pri oksijèn vann bò isi a. Se sitou yon faktè de risk. E se tout bagay ke nou ta sipoze ba anpil enpòtans yo, anpil valè yo. Yo pèdi valè yo. Donk dan le tan se vre kòm ou di. Donk bon isi se te gwo koze men chak jou k ap pase nou wè plis valè nou yo yo pa kenbe e sitou moun ki fè maladi tibèkiloz nou konnen trè byen ke youn nan faktè de risk de tibèkiloz se sa nou rele malnitrisyon an. Donk si yon moun li pa p manje donk li sijè pou ke l vin devlope maladi tibèkiloz e dan le tan Yo te konn toujou bay pasyan ki ospitalize pou tibèkiloz yo manje chak jou e kounye a nou wè se yon lè konsa donk lè yo sonje ke moun sa yo merite manje donk yo gen dwa pase ba yo manje se di gen anpil valè ke lopital la te gen nan le tan e ki jodi a nou pèdi valè sa yo gen youn nan sal yo ki pa janm gen kouran depi lè m konnen m antre nan residans lan donk tout entèvansyon ke nou fè di kote otorite yo donk si li lannwit. Donk deja nou konnen lopital la ki se yon sant de referans, donk yon sant de referans sipoze yon sant de referans kòm le non lendik, men lè w gade estrikti lopital la jan non sèlman bagay ke nou jwenn pou nan fonksyone, jan yo trete medsen k ap travay lopital la, donk si nou gade de sa yo nou gendwa. E pa two teni kont de selebrasyon. E lè n konsidere pwoblèm ensekirite a e teni kont de mank mwayen, kòman nou menm isit nan Savann ak Podium nou travay pou tout bagay fèt konsa? Bon, kòm rezidan an yo, majorite ladan yo se tou lopital lan yo tou rete, se di nou gen rezidans nou. Donk ke nou vle ou non, nou dwe toujou la chak jou. Men lòt kaskèt chinwa ki toujou e trè pa difisil pou nou, se sitou avèk medsen sèvis yo. Se di medsen sèvis yo ki pa. toujou ka prezan e pou vin ede nou bò isi an. Men nou menm kòm rezidan, donk gen ladan nou, gen ladan nou se sitou lopital la nou rete, nan rezidans nou an, se sa k fè omwen pasyan yo ka toujou jwenn prezans nou bò kote yo. Ou pa enkyetid nan, ou pa gen enkyetid nan fason ke n ap travay? Bon, anpil enkyetid, si se pou enkyetid. Yon mesaj alega w de tout moun kap swiv ou e sitou otorite yo ki de jou an jou parèt iresponsab? Bon, si se pou mesaj, nou chaje mesaj. Dayè nou konnen tibèkiloz, pneumonie a deja se yon maladi ki andemik nan peyi a, ki pa andemik nan lòt peyi. Pa egzanp an Frans tibèkiloz pneumonie a li pa andemik. Donk se sa ki fè si yon timoun fèt an Frans, otomatikman yo pa oblije ba li BCG a, men an Ayiti, donk depi yon timoun fèt lopital la, avan menm li kite lopital la yo ta sipoze ba li. BCG ki pou ta asire pwoteksyon l, se di iminite l, ok, pandan yon peryòd de tan. Ok, donk lè nou gade e pasyan yo lè yo vini la e yo fè maladi tibèkiloz, genyen pwòch yo, genyen zanmi yo ki vin wè yo, moun ki te lakay yo eksetera, donk tout moun sa yo nou ta sipoze envestige pou nou wè èske moun sa yo pa gon tibèkiloz latant, ke nou pa rive jwenn, e jiskaske pou nou ta fè yon tretman pwofilaksi pou moun sa yo. Se vle di, yon moun ki vini la, ki fè maladi tibèkiloz, donk se vre ke nou menm medsen, nou konn toujou di yo, fòk yo mete kach, eksetera, pou yo pwoteje yo, men moun sa yo, se vle di moun ki te nan vwazinaj moun sa yo, pa janm vrèman gen yon swivi ki fèt pou moun sa yo an tèm de prevansyon. Donk nou gen dè egzamen ke nou te ka toujou fè pou moun sa yo, men malerezman nou menm antanke medsen, M pa pral nan polemik a pèsòn. Si pou m pa pale sou rezo sosyo, m just rete, m pa nan baay pale sou rezo sosyo ankò. Men ban m di nou yon bagay, tan ke m ap pale sou rezo sosyo, moun nan te mèt papa m, li te mèt frè m. Depi l fè yon bagay, kòmsi ou kab poze kesyon sou li, pa gen pèsòn k ap kapab mete babòkèt nan bouch mwen. Ok! Pa gen pèsòn k ap kapab mete Baboukèt nan bouch mwen. Antouka merci la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir que vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.